Kote n sot brase a la. Kay ti papa dezyèm fwa. Wè m pa nou chans m pa voye n ale. M pa voye n ale tou. Ou konn poukisa? E fanm nou ye. Men e pa pisin n gen pou nou non. E n ban m manti m ap tou voye n al la kounya la. Nou sot brase avèk Amerlin. Avèk Amerlin. Manti. Manti! Wi ou non? Avèk Amélie, m se wouj, wi ou non? Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou w pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Mezanmi gadon sezisman medam yo pran la gadon sezisman bagay la vrèman dejenere la bò kote pa 2 bèl medam sa yo la paske medam yo manke pase alenfinitif anba katouch komisè Lecòte kote ke Komisè Lecot li menm te gen alèt sou yon chèf gang ki rele Yòyò ki se dezyèm chèf gang nan yon baz e nan Tigwav. E m p ap ba nou manti la, gen de bèl medam ki manke pase alenfinitif anba e bal Komisè Lecot paske Komisè Lecot li menm te genyen alèt sou yon chèf gang ki rele Yòyò ki te akonpanye avèk medam yo men medam sa yo se brasè yo ye se brase yo sot brase ansanm avèk gang yo nan baz yo ebyen se chèf gang baz la ki te mennen yo nan baz la al brase ansanm avèk Tout gang ki nan baz la se ti kob yo medam yo sot fè mezanmi medam yo manke kite po yo la e nan tigwav kote ke komisè lekont e kwaze ansanm avèk medam yo nou pral tande medam yo ki tap depale nan video sa nòmalman nou pral fè tande deklarasyon medam yo bay tout detay tout sekrè a kiyès e kòman yo sot brase ansanm avèk chèf gang yo nan baz la e mpap baw manti se gwo sezisman paske wap gade e mò a kouche atè a li menm e anpalan de yòyò ou pral tande komisè a pral site non yòyò. E kote ke li pral montre Yòyò li menm ki kouche atè a kap benyen nan san, epi 2 medam yo kouche bò kote Yòyò a e ki deja mouri atè a kap benyen nan san, epi chofè moto ke medam yo te ye a kouche atè a tou, tap poze ni chofè moto a ak tout 2 medam yo kesyon, tap fè yo depale, men chofè moto a li menm li bay tout detay li fè konnen ke li pa konn anyen se bwase lap bwase lari a, epi medam yo kanpe li di yo mennen tèl kote, li mennen yo nòmalman, Se bwase l l ap bwase l, li pa gen rapò ansanm avèk baz la. Ebyen, san pale anpil, nou pral fè w tande tout detay deklarasyon sa a. Men, malerezman, n p ap ka mete videyo a pou w paske videyo a li vrèman dwòl. Nou konnen gen mò nan videyo a. Nou konnen YouTube pa dakò jan de bagay sa yo. Ou menm ki ta renmen wè videyo sa yo, ki ta renmen gade l, pa gen pwoblèm, n ap mete l pou ou nòmalman ou kapab gade l nòmalman nan gwoup Telegram nou an. Nou konnen sou Telegram ou kapab gade l nòmalman. Ebyen ou menm ki ta renmen gade l klike nan premye link ki nan deskripsyon video sa a, wap kapab ale sou gwoup telegram nan direkteman pou al gade video a kòman komisè Muscadin tap fè medam yo depale. Men avan sa nou pral fè w tande tout deklarasyon yo nèt nèt nan video sa a, pran ti chèz ba w pou kapab tande tout deklarasyon medam yo ki tap fè nan video sa a kòman yo tap depale paske yo te wè lamò anfas yo. Ann tande medam yo ki t ap depale konsa. Jan m gade la, sa se Yòyò. Jan nou konnen l, dezyèm chèf gang dezyèm plèn. E jodi a, m te gen yon alèt sou li. Oke. M te gen yon alèt sou li. M ale, sa te pase mal. Misye gen tan alète. Enben, misye touche mòtèlman. E enfòmasyon m al genyen plita, misye te gen randevou avèk de medam. Leve tèt ou Leve tèt ou Wè m pa tape nou Konn sa m pa tape nou paske m pa konnen gang nou ye m pa tape nou ok Èske nou konn kiyès k ap pale avèk nou Nou pa konn kiyès Enben e le kont k ap pale avèk nou chèf rejyon an tande chèf rejyon an Dayè m gen yon responsablite nan rejyon an M konnen lè bandi yo jwenn mwen y ap tape m di men lè m jwenn yo tou m ap tape yo trè di tou ok Kote n sòti. Bay pwoblèm dezyèm plèn pa vre wi ou non ok kiyès ki tap mennen nou alè kounya la nou pa konn misye wi nou konn misye trè byen misye rele yòyò dezyèm chèf gang anba dezyèm plèn wi ou non wi ou non epa non epa manti pa di mwen di ou sa. Ok trè byen Ok Ok trè byen Moto moto Limyè tonè Limyè E de limyè w la Avanse mwen t ale Avanse ale Ale Ale e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!